Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou genyen kèk ti dosye la pou nou. E gen bagay tou, m panse ke ki ap parèt yon ti jan revòltan. Dayè n ap kòmanse pa dosye sila a, nèg yo mete dife nan sou komisarya Fò Jacques pandan. Chèf lapolis la lanse operasyon Tònad 1, bandi yo yo menm kontinye ap pase a laksyon. 2 bandi zame non idantifye ensandye vè 2 zè nan maten jedi 2 mars 2023 sou komisarya Fò Jak nan komin Petyonvil. Polisye yo ki afekte nan sou komisarya sila ki nan zòn Loten nan Fò Jak yo sèlman ap konstate dega yo lè yo rive. Se tout afè paradoksal kwa. Fòm di nou ke, sèlman sa la polis fè, enstitisyon polisyè la reyaji lè li poste yon veyikil blende. Devan batiman an maten jedi a. Depi kèk tan la, e depi kòmansman mwa janvye a, nèg yo te asasinen plizyè polisye nan Metivye nan mitan mwa sila. Gang Kraze Baryè ki gen nan tèt li Vitelòm Inosan ap fè lalwa nan otè Petyonvil pou Touye, kidnape, vyole, piye san ankenn rezistans pa bò kote lapolis. Donk, tònad la se te tou senpleman yon langaj, yon pawòl, yon kominikasyon. Men sa pa te yon kout pokè paske depi lè chèf polis la lanse operasyon tònad 1 an, ebyen tout moun te di. Frantz Elbe t ap pase moun nan rizib. Kounye a m pral ba nou wi. Sa gen yon semèn edmi konsa, depi ke gen yon fi ki okouran de yon kou nèg 400 mawozo yo fè. Fi sa a Ale nan dcpj. Gen bon moun nan dcpj wi. Men konsa tou gen move moun. Lè l rive, l al bay enfòmasyon pou di men ki kote nèg yo mete machin nan. Ou konprann? Bay yon maksimòm enfòmasyon sou baz la tou. Men fi sa a gen yon bagay li pa t konprann. Nan peyi Dayiti jan bagay yo ye poukwa l ye la, pito yon moun ou rele Ti Gabriyèl ou ba l enfòmasyon. Pito ou rele Iska, ou rele Babekyou, ou rele Matyas, ou rele Tayson ou ba yo enfòmasyon. Paske bandi an li plis kenbe sekrè ke anpil polisye. E nan sa nou ye jounen jodi a la, se paske m ta kapab di, bandi yo se yo menm k ap fè lalwa, m p ap kowopere ak lapolis. Lè nèg y ap fè peyi toutbonvre, w ap wè mwen menm m ap kowopere ak lapolis. Èske nou konprann? Fi a soti nan enstitisyon an pou 1, lanmò san jou resevwa yon kout fil pou yo di, ekoute, vwala tèl dam, son non se entèl entèl. Elle est venue ce matin pour dire patati patata comme ça. Arrivée sur place, lanmò san jou pran fi an, li di ou p ap janm fè sa ankò. Koupe ponyèt li, fè l pase mizè, touye li, fè sakrifis ak rès kò a. Pandan lapolis ap mande popilasyon an pou kapab kolabore. Tande byen sa m ap di nou an wi. Lapolis ap mande popilasyon an pou l kolabore. Lapolis, popilasyon an ta byen renmen kolabore wi men, fò ta pase yon kout bale lakay ou avan. Ou pa sam diw la non la polis wap mande popilasyon poul kolabore popilasyon an konnen bandi se bandi popilasyon an konnen gen bagay li di yon bandi se jiskaske bandi a antre anba tè moun ap konnen sa bandi an telman konn gen sekrè defwa li konn rele yon zanmil poul di men tel bagay men tel bagay pa janm di moun sa. Ha! Enben wi! Men, lè w ap mande pou moun kolabore ak lapolis, pito se pèp la ki fè ti barikad li l kanpe dèyè l. Lè yon move grenn pase, la voye yon pèlen nan kou l, la fè afè l avè l. Paske, si li kanpe dèyè barikad, epi gon move grenn k ap vini, li lanse yon alèt, ebyen, Sa ka rive se de zami move grenn nan k ap vini pou arete l. Men nan ki peyi n ap viv jounen jodi a la? Sa vle di, pèp ayisyen, depi on nèg ou aksepte pou viv nan peyi sa a, ou s on bandi, ou s on mafya. Men, kite m di w, ou son bandi serye. Paske, ban m di w yon bagay. An nou pran egzanp, euh, pi fò youtoubè yo aletranje. Mwen menm, mwen ann Ayiti. Bon, tande byen, kòm si m pa oblije fon jan la pou m konpòte kò m pou m viv nan peyi a. Si e nan prizon m ka met tèt mwen, m met tèt mwen nan prizon. Si pou m pa janm sòti, m rantre yon kote m pa janm sòti. Osi senpl ke sa. Men kòm mwen menm m son Woben dè Bwa, m fè wout m vle. M pase nan Site Solèy, m pase sou Bèlè. Hein? M pase nan Kanaran. M pase kote m vle. Eske nou konprann? Donk sa vle di ke Frantz Elbe je suis désolé, operasyon Tornade la se yon echèk. M wè gen anpil moun k ap bat bravo la kontantman pou di ke, ah, lè yo te lanse. Operasyon tònad la anpil bandi kòmanse tonbe wi eeh anpil bandi kòmanse tonbe nèg ap touye ti bandi pwèl pete epi tou gon pakèt operasyon ki ap fèt gon pakèt arestasyon ki ap fèt mwa jan dout m gen gwo dout jan dout fo humm paske banm di nou yon bagay mwen menm m te di nou men sak te rive m si m pat gon kat de près sou mwen lè sa lòbèy tap pete. Eske nou konprann? Sa vle di ke bagay yo grav. E sak fè m di, lè m wè yon seri de moun yo mete sou paj lapolis, m pa janm di lapolis arete tèl moun. M di lapolis di li arete tèl moun. Sa se lapolis ki responsab. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Mezanmi fò m di nou byen ke bagay la fini nèt nan peyi Dayiti. Kounya la, mwen m. Sa se dènye gout dlo k ap fè ranvèse vaz la. Mwen m ap mouri. E m deside pou m mouri. E avan m mouri, m ap di Bondye, Resevwa kò m. Resevwa nanm mwen. Paske m wè gen yon bagay k ap devlope la a. E nèg ki mèt bandi yo. E nèg k ap chache mèt bandi yo, yo kapab antre nan lojik sa a pou fè nou aksepte yon seri de bagay dinyite nou kòm pèp p ap janm aksepte. M wè gon videyo la a ki kòmanse viral. Y a une fan qui m'a envoye la petite video. Gen yon gwoup de bandi, nou pa wè vizaj yo. Yo kenbe 2 nèg. Nou konn sa yo fè yo fè? Yo fè nèg yo ap bo. Yo fè nèg yo ap pran lang. Epi, yo fè videyo a viral. Sa vle di ki sa? Ban m di nou yon bagay byen mesye. M plenyen pou anpil bagay. Pou kidnaping, pou moun k ap touye moun, pou yon seri de bagay. Men w wè sa a mesye? Se dènye bagay yon nèg ka pran chans. Fè. De nèg ki fè yo a e pa fòt yo non paske nèg yo ka pè mouri paske si yo pa fè l y ap mouri. Yo reziyen yo. Men mesye ban m di n yon bagay an kòmsi touye moun pa ase pou nou, kidnape moun pa ase pou nou, masakre moun pa ase pou nou kounye a e sa nou fè nèg ap fè. Se pa vre? Enben kite m di nou gon lè k ap rive se nou menm ki gen pou reflechi, tande byen sa m di nou an, paske gen istwa David ak Golyat, enhen, gen istwa bandi ak yatch, wi, bèl bòs, m ap mouri, kiyès ki te kapab kanpe pou al bat nèg sa yo, kiyès ki te kapab kanpe pou fon dife pran sou nèg sa yo, he, men, lanati a aji, gen de bagay depi w fè l, lanati ap kanpe kont ou. Mwen m toujou di sa, depi 2 gason antre nan yon chanm kay, youn rale materyèl li, li antre l nan dèyè lòt, ebyen m anvi di Bondye bife non 2 moun sa yo. E m gon grenn kesyon m ap poze tèt mwen pou m di, Bondye nou toujou ap rele a, èske tès sa a li pa rive nan bout li? A ben wi! Tès sa a, m panse l rive nan bout li Senyè. E fò m di w byen ke. Nou rive nan yon moman la, pa gen avanse ankò. E nan dènye bout la nou ye. Nou pap kapab. Nou pral kite w avèk Duclos Benissoit, ki li menm denonse ipokrizi kominote entènasyonal la, pandan li pwofite mande PM Ariel Henry pou konvoke tout fòs viv nasyon an pou rezoud kriz nan peyi Dayiti. An, sa se du blablabla, hein! An n tande misye kanmenm non. Lè n ap gade konjonkti a jan l prale la a, definitivman, de nos dirigeants étatiques, l'incapacité de, et la méchanceté de nos hommes politiques pour tout, MUT a fait un appel. Et un appel à ensemble de citoyens nan peyi a anfen pou n wè kòman n a fè pou n sòti nan sa nou ye la. Lè nou pale de lipokrizi de lentènasyonal, tou dabò si nou pran le Kanada ki kòm si li met yon baton nan men l la a, ki vle avanse, k ap bat tout moun la pou l ap sanksyone, ki sanksyon? Sanksyon tèt chaje, se kòm si depi. Ou menm kòm sitwayen ou pale avèk yon moun ki gen zam nan menn, ou merite sanksyone si w ap rantre Kanada oubyen yo jele kont ou. Se sa l ta ye. Tandiske l'ambassadeur du Canada li gen dwa pale avèk gang jan l vle. Men sa nonsense. Pase m sonje, moun sa yo te di se negosye yo te negosye avèk Barbecue pou l te fè l libere Gaz Anba. Men yo te di Barbecue e chèf gang li ye, li sou sanksyon. Kòman yo fè pale avè l? Jounen jodi a se moun sa yo ki di y ap sanksyone moun. Ba sa son blag. Men ann gade tou yo di yap ede peyi Dayiti. Men ki tip dèd veritableman le Canada donne à Haiti? Ann ann konpare èd Canada yo avèk èd Ikrèn. Èd Canada vers l'Ukraine et èd Canada vers Haiti. Pa gen konparezon. Tout la kominote entènasyonal ofri peyi Dayiti 600 milyon dola pou yo repare le Sud ki kraze. Yo tout nèt 600 milyon. Eske kòb sa bay deja? Nou pa konnen. Bat dayè yo fè bloke suit la, nou pa menm ka al gade eske sa li li la. 600 milyon yo tout. Le Kanada sèlman, li menm sèl, gentan debloke ape plis ke 5 milya dola pou Likrèn. Nan espas mwens ken nan. Mwens ken nan. Yo prete yo 500 milyon kòm prè. Yo ba yo 200 e 2 pwen 5 milyon pou èd imanitè. Tout sa yo, nan espas 1 an! Tandiske depi ki dat moun sa yo an Ayiti? Ki sa yo fè pou nou? Sèl sa nou wè ba nou, yo van avyon la k vin vole anlè la, fè tout moun pè, epi voye bato vin eksplore e pou yo di, a, men kote ti mesye k ap pran kann tè yo pase an n bloke yo, men pa gen anyen k serye k ap fèt veritableman. Nou di yo sispann ipokrizi sa a. Sa se le Kanada. 5 milya nan mwens ke 1 an! A Likrèn, konbyen Ayiti? Zewo! Lèzetazini, li menm ki nan kò gwoup la tou e ki se mèt a panse peyi Dayiti. Bay se twit yo ki mete pouvwa nan peyi Dayiti depi 2010. Yo di Mateli prezidan l prezidan. Bon, Jovenel byen antandi l t al nan eleksyon. Ann di, li kretinist e mechanste de zòm politik pèmèt ke Jovenel repran pouvwa. Etazini prèske depanse 91 milya de dola an Ikrèn nan espas 1 an la. Nan yon premye tan yo debloke 13.6 milya, nan dezyèm tan Biden mande 40 milya, Kongrè a vote l. Nan twazyèm tan yo gen yon 400 milyon yo te bay, aprè sa bay 37.7 milya. Nan espas 1 an, konbyen Ayiti jwenn? Konbyen Ayiti jwenn? Yo fin kraze, yap bay yon lòt 2. Yap fin kraze, yap bay yon lòt 3 ankò. Yo pa janm ka bay Ayiti sa l achte, tandiske lòt la yap fè l kado. Èske sa se pa lipokrizi? Sa se lipokrizi. Se sa k fè fòk Ayisyen an konprann afè etranje a di lap ede peyi Dayiti a se yon blag. Yo se zanmi nou a se yon blag. Lalmay ap bay 14 pou kont li e mande tout peyi k genyen lakay yo bay. Lalmay nan Core Group tou hein. Poukisa yo pa bay Ayiti 2? La polis pa bezwen 10 char Abrams non, li bezwen sèlman 3. Pase Abrams lan son son blende, li devan an menm tan l ka vire. Li ka vire konsa. Eske la polis bezwen 10 pou sa? Non. 1, 2. Men eske sa nou bezwen vre an Ayiti? Cha blende moun ap fè ekzit ap pral tye moun? Nou pa bezwen la polis al nan goumen. Kòm si nou gon polis, sèl sa l genyen pou l fè kounye a se bon yo voye kèk cha blende pou l al batay avèk Betelòm, al batay avèk Lanmò Sanjou. Se sa la polis la? Non. Nou bezwen yon polis ki pwofesyonèl, ki ap bay sekirite nan vil la, ke w ka deplase, m ka deplase, tout moun ka deplase, chofè yo ka travay san pwoblèm, jounalis yo ka travay san pwoblèm, polisye a ka travay san pwoblèm tou. La lipokrizi de leta entènasyonal montre nou ke yo pa gen anyen y ap fè pou peyi Dayiti. Nan espas ennan, 108 milya ewo, 108 milya ewo ap debloke pou Likrèn pou al batay avèk La Russie tandis ke si nou jwenn 8 milya la lap fè Ayiti byen sa se de lipokrizi pa di yo se zanmi nou yo pa bezwen nou nou menm fò nou gade nou adyeneplèz ke laprès kapab pral kritike m sou sa men fòk près ayisyèn nan sispann ap releye mesaj moun sa yo tou nenpòt ti konsil vin la ap releye mesaj poukisa yo pa fè sa pou nou lakay yo fò n kòmanse leve tèt nou. Nou se nou son peyi, ilè vrè sa sa mande pou dirijan nou yo leve tèt yo, sa fè m m pale de iresponsabilite nan dezyèm tan de nos dirijan. De nos dirijan. Si yo pat iresponsab, m pa dakò se dirijan nou k ap mande moun yo vin ede nou pote zam, vin ede nou voye twoup. Imajine w le Caricom di l p ap voye twoup, pa vre? Li di l p ap voye. Dayèl pa genyen tou poul voye. Antretan, ou wè yon ti premye minis vin la, li konvoke tout klas politik la. Premye minis Jamayik la wi. Li konvoke tout klas politik la, tout al chita pou fè kisa? Paske nou pa reprezante anyen. Nou pa reprezante anyen. Mwen kwè Ayiti pou kont pa li pi gwo ke tout karikom nan nèt. Men nan kisa nou tonbe? Men nan kisa nou tonbe? Yè, la Repiblik Dominikèn fete 179 an depi l endepandan. Nou wè parad yo? Nou wè parad yo? Pèp la kontan. Parad pa nou nou menm, se mete nou anfas moun ki gen zam, nou anfas otorite, nou anfas tout moun epi peyi a pa kab mache. Nou di nou pa kapab ankò nou menm antanke transpòtè. Ke ou ka dakò yè m machande yon ti sitwon pou m fè yon ti ji sitwon. M di madanm nan, konbyen sitwon? Li di m 3 grenn pou 100 goud. Li di m 3 grenn pou 100 goud. Sa e deyò wi. Si se nan makèt la, se 2 grenn li t ap ye. Nou pa kapab ankò. Dirijan yo, yo iresponsab. Fò yo pran responsabilite yo. Mentnan, kiyès nou genyen la k ap dirije peyi a? Se Ariel avèk yon ekip moun. Bon, mwen moun k ap joure, bon, mwen m pa ni zanmi Ariel, ni frè Ariel, ni kòkòday Ariel. Men, Jovenel gen 2 zan la depi l mouri pa vre? Men Ariel preske gen 2 zan la tou wi. N ap vire monte monte desann wi. An menm tan nou pa vle Ariel, Ariel pa bon, epi blan ap fè nou mechit avèk Ariel. Kèl betiz! An men fòk dirijan yo kòmanse konprann klas politik sa a pa bon. Li pa bon vre. Ou konn sa k etone mwen? Pandan n ap pale de iresponsabilite de pouvwa etatik la, Et de la méchanceté médiocrité de classe politique la m wè madame Maniga yap bal men pou lal monte al Montana pou lal chita avèk premye minis pou lap fè kisa madame nan ta dwe chita epil reyini tout peyi a otou de li menm poun di ki solisyon nap bay peyi dayiti men nan kisa nou tonbe fò nou chanje de paradigme. Fò nou konnen son peyi nou genyen. Nou pa kab kontinye ap viv jan nap viv la. Mwen m pa kapab ankò. Nan espas yon semèn, m gen 3 pwòch pwòch m yo kidnape. Bon, nou di mesye yo mèsi yo pa touye yo. Men kanmenm, tout moun pè sòti lakay yo. Ou pè dòmi lakay yo. Si w gon pwoblèm jodi a, li pi fasil si yon nèg rantre lakay ou, ou rele Lamò San Jou oubyen ou rele Izo, ou di m gen pwoblèm wi. Epi lap di, kiyès ki sou kou sa a? Si l konnen se Vitelòm, li di Vitelòm, ey sa a se lakay mwen ye. Moun yo prale wi. Moun pa rantre rele la police pap vini. La police pa ka vini. La police pè. La police pap vini. Sa son peyi nou gen la? Mwen men moun kap dirije peyi a se moun ki gen zam yo. Yo rele yo gang. Mwen mpa rele yo gang. Mwen rele de moun yo majinalize. De moun yo mete zam nan men malerezman ki gon byen nan men yo tou wi. Ki te ka sèvi peyi a men yap itilize l mal. Map pale avè yo. Mwen mwen di se branch bwa nou ye. Nou se fèy bwa, nou pa pye bwa. Lapolis sispann kouri dèyè branch bwa yo. Lapolis koupe pye bwa pito. Pye bwa se moun k ap bay zam yo, k ap bay minisyon yo. Malgre yo di yo sanksyone yo, mesye yo gen zam pi rèd, yo gen minisyon pi rèd, kot yo pase? Anben, se pa yo ki pwoblèm nan, se pye bwa pou yo koupe. Dans se ka, avèk sa mesye yo gen nan men yo, yo ka rann peyi a yon sèvis. yo ka libere Ayiti de la kominote entènasyonal. Ke yo pran konsyan de sa. Yo ka toun, jan wè toun moun, pa vle wè jodi a, moun ka vin renmen yo. Pase si yo di se peyi a yo vle sèvi. Desalin pat bon moun hein. A, nap etone nap tande sa. Desalin pat bon moun. Si Desalin te bon moun, yo pa tap kite l rive pou l te kab libere Ayiti. E Desalin pat gen mwayen nou gen nan men nou. Gade byen! Tèt nou. Si lajan te konn sove moun, si lajan te konn fè moun viv lontan, Eric Jean Baptiste pa tap mouri. Paske yo di se 5 se 5 moun ki gen plis kòb nan peyi a. Men jan yo touye l. Wap pran kòb la, wap fè m abi, ou fè lòt la abi ki se menm kote nou sòti. Kote w pral viv ak kòb la? Wap mete l anba twou? Ebyen ki bank ki resevwa kòb sa yo tou? Nou pa janm konnen. Eske mesye gang yo gen bank? Yo pa gen bank. Dans ce cas, pou n sòti nan lòbèy nou ye la a, nou gen yon grenn bagay pou n fè. E se sa BUT ap pwopoze a nasyon an. Yon rekonsilyasyon nasyonal. Rekonsilyasyon nasyonal vle di pou mwen, tout moun la, ou pral di men se gang yo la tou, m di wi. Fò yo la tou. Fò yo gen reprezantan yo la tou pou yo depoze lèzam. pou n ka gen sijè yo monte pou n ka fè eleksyon nan peyi a. Nou pap janm gen eleksyon nan peyi sa a. Jan bagay sa va. Dayè, gon bagay nou pa konprann. Ariel pa prale konsa. Paske Ariel son pouvwa l ap egzèse. Se konsa l ye. M ap bay pètèt politisyen kreten yo poul la. Menm sa, ou pa wè sa Ariel ap di kounya si pa gen sekirite pa ka gen eleksyon? Bon blan di l pap bay sekirite, l pap vle vini. Moun Ariel yo di. M gade yon patizan Ariel map siye yon lòt moun ki patizan Ariel li pap kouri dèyè m. Si pa gen sekirite pap gen eleksyon. Ki moun ki pou bay sekirite a? Se yo? Yo pa ka bay sekirite. Sa vle di Ariel la pran bon bout tan ankò. Sa fè 1. Dezyèmman, Ariel ap jwe sa ke nou rele tan konstitisyonèl. Pou eleksyon fèt fò chanje konstitisyon sa a. Pou pa chanje l, sa vle di moun ki pral prezidan lan eleksyon pral fèt la l ap la pou 2 zan oubyen 3 zan. Paske. Se e Jovenel ki te pou fè eleksyon. Li pat fè eleksyon an. Moun kal fè eleksyon an la fèl nan tan kondisyonel la. Anbyen depite a pral la pou 1 an oubyen pou 2 zan. Prezidan pral pèdi 3 zan nan mandal. Sa vle di Ariel la m pa konn pou konbyen tan. De se fèt ke Ariel pran responsabilite jodi a. Peyi a e nan men w li ye. Adje deplèz moun kap pale sa yo kap di sa yo vle mwen m pou Ariel fon konvokasyon nasyonal pou konvoke moun pou m wè si yap vini èske yo pap vini pou lidè politik nou yo pral chita avèk Ariel pou m mande yo poukisa yo tal chita avèk premye minis Sen Vensan poukisa yo tal chita avèk premye minis Jamayik la Ariel pa bon li gen pwoblèm se vre mwen gen pwoblèm se vre men ann chita rann men sou pwoblèm yo gang yap bay pwoblèm se vre men nou paka mache touye tout moun. Sak nan peyi a la nou pakab rezoud li se chita poun chita poun di mesye sispann kidnape moun nap depoze lèzam nap fè amnisti pou yo sak te fèt la nou pase chifon sou li ann fon lòt peyi ann fon lòt peyi si non pa gen anyen kap fèt nap toujou chak jou ap pouri ou wè sa yo fè nou nou pa gade yon ti bebe ap pase sou tèt yon fil pou al dèyè paspò. Ou bay se paspò avèl yo di nou pran la pran pou nou kite Ayiti. Definitivman, ann mete nou ansanm sa se mesaj mit lan, mete nou ansanm pou n ka rezoud pwoblèm yo. Wè m pa gen tan antre nan kesyon bagay gaz la, paske yo t ap mande leta 100 goud anplis sou gaz la, yo pa ba yo 100 goud la, wè m yon aprann ou pa janm gen gaz, gaz la stil ap vann nan lari a 200 dola, 280 dola. Sa vle di 100 goud yo t ap mande y ap fè l nan lari a. Sa son lòt iresponsabilite de otorite yo. An bon antendè sali, tèt ansanm e la vaste mobilizasyon li dwe kontinye, n ap kontinye fè sa n ap fè a la a pou n pèmèt ke peyi a li rekonsilye tèt li paske entènasyonal la pa gen anyen, anyen l ap fè pou nou. Kominote entènasyonal la k ta di yo swadizan gen volonte pou ede nou, se nan betiz yo ap pase pèp ayisyen an. E jodi a pa gen okenn moun ki alabri. Imajine w si gen yon moun pandan lanwi ki gen yon pwoblèm, ou pa ka deside di w pral lopital. Se rete mouri lakay ou. Poukisa? Paske gang yo okipe tout espas e ou pa wè gen yon leta ki gen yon veleyite pou di bon m ap rezoud pwoblèm sa a. Jeneralman nou menm lè transpòtè se nou ki konn leve pi bonè. Lè ou pral nan nò, ou pral Gonayiv, ou pral Sen Mak, ou leve a 5 è di maten, ou fè previzyon pou zòn sa. Men jodi an la, fòk ou fè 4 kout fil wi pou konnen èske ou ka pase oubyen èske ou pa ka pase. Ou pa wè yon leta ki leve menm ti dwat pou ta di monchè sa son pwoblèm a rezoud. Dezyèmman, si w ale nan mache yo rele Kwabosal la jodi an, se la wi ou te konn desann al achte mango, al achte bannann, al achte zaboka, al achte tout sa ou konnen ke ou dwe konsome. E ki kote yo sòti? Yo sòti dirèkteman andeyò. Men jodi an la a, tout pwodui sa yo, ki ta dwe transpòte vin nan kapital la pou moun jwenn pou yo fonksyone, donk tout pa ka rantre nan kapital la poukisa paske genyen dè otorite, gen dè gang ki di non yo pa dakò pou jan de pwodwi sa yo antre anndan kapital la. Sa pèmèt ke jodi a menm pou moun manje, menm lè ou ta genyen, bon m pa pale de chomaj, pase moun pa ka travay, kesyon lajan jodi a tout monte bwa, tout moun konnen enflasyon an kòman l ye, menm lè ou ta gen lajan nan men ou, ou pa ka rantre kèlke pa pou w achte yon pwodui, yon grenn sitwon, yon grenn chadèk pou fè yon ji. E ou pa wè sa enkyete okenn moun. E nan sans sa a, nou menm nou reyalize ke nou pran nan yon konplo. Kote ke leta ayisyen pa fè okenn demach pou rezoud pwoblèm nan pou nou, e kominote entènasyonal la an swa pa gen okenn volonte pou rezoud pwoblèm nan de lè peyi swadizan ami Ayiti. Piske pwoblèm nan se konsa li ye, nou rive nan yon kafou, nou ki se Ayisyen, m ka di les acteurs politiques, les dirigeants, pou n ta kesyone tèt nou pou n di kèt, si kominote entènasyonal la pa ka rezoud pwoblèm nan, sa k di yo se zanmi Ayiti, Kanada, Etazini, Meksik, se nan betiz yo ap pase pèp ayisyen an a kesyon ensekirite a, a kesyon kriz k ap ravaje peyi an. Donk nou rive nan yon kafou pou nou ta di non, nou dwe met tèt nou ansanm pou nou kreye mwayen pou pèp ayisyen sa a pa disparèt totalman, donk pou nou, pou yo rezoud pwoblèm nan. E maten an se apèl ke nou ap lanse, paske sektè transpò an answa pa ka sipòte ankò E m pa bezwen di sektè transpò a sèlman, men n ap di pèp ayisyen an pa ka viv nan ensekirite sa a ankò. Paske tout kondisyon reyini pou nou mouri. Nan nwit an mas, si gen yon moun ki fè yon kriz, ki ta dwe kouri lopital pou pran yon sewòm, w ap kesyone anpil wi. Avan menm w al nan yon lopital pou ta pran l, bon, ki dire doktè p ap sòti, tout moun konnen ki kondisyon yo. Donk pèp pa ka viv konsa. Donk nan sans sa a, nou menm Maten an nan mit, nou fè konsta yo e nou reyalize ke se yon konplo kominote entènasyonal la, gang yo, gouvènman an, m ka di gouvènman an, poukisa paske se yo menm ki genyen monopòl la nan men yo, se yo menm ki genyen kontwòl leta a nan men yo, donk si yo pa ka stope m ka di sa k ap devlope la a, se paske yo konplis, se paske yo dakò pou l pou l pou l devlope. Donk nan sans sa a, n ap mande pèp ayisyen an. lè zotorite, lè dirijan politik, lè aktè politik, donk pou yo pran konsyans, pou yo met tèt yo ansanm, nan le pi brèf delè ke posib, donk pou yo jwenn yon antant antre yo pou solisyone pwoblèm sa a, paske pèp ayisyen an pa ka kontinye viv nan sitiyasyon difisil sa a. Ou ka imajine jodi an pou yon moun al Gonayiv, Gonayiv, ou te konn pase pa Kanaran pou pase pa Sen Mak, Donk pou yon moun al Gonayiv jodi an, fò w pase pa Senmichèl, fò w pase pa Sen Rafayèl, pou pase pa Ennri pou rive Gonayiv. Sa vle di ou ka fè tout yon joune, donk ou pa ka menm rive la a Gonayiv. Donk yon peyi pa ka kontinye fonksyone konsa. E nou nan sektè transpò a, nou konnen tout kou ke n pran deja. Kesyon gaz chè nan kò nou, kesyon e, e, e m ka di taks ke nou konnen pou nou peye, nou peye yo. Men malgre tou, gen de moun la aktyèlman se kanpe yo kanpe machin yo paske yo pa vle rantre nan kesyon pou peye gang pou yo transpòte. Donk nan sans sa nap mande pèp ayisyen an, lè dirijan politik, lè aktè nan sosyete an ke yo met tèt yo ansanm pou yo rezoud